Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon Mwen bay kriminèl Ayiti legen. Jodi a la mwen te vle kòmanse pa dosye ki konsènen Site Solèy. Men ekoute, Mwen gen yon video ki rive jwenn mwen la, video sa nap fè yon emisyon spesyal avèk li. Se yon video ki dire anviron 2 minit. Video kote ke bandi Jean Denis yo kenbe yon sitwayen nan Savien. Sitwayen sa yo akize l kòmkwa se li menm kap bay antèn. sou nèg Jean Denis. Nan videyo sa a, w ap wè kote ke sitwayen an genyen yon pantalon nwa sou li. Eske se yon chemiz blanch ki sou li? Li kenbe vès li nan men l, epi nan do li gen yon kriminèl andursi ki abiye ak yon chemiz wouj. Apre kelke minit de mach, yo rive yon kote. Sitwayen an poze yon kestyon. Aparaman l mande ki kote pou l fè. La repons, Bang, bang, bang, yo touye l. Men kòman moun ap mouri nan peyi Dayiti. Ou imajine w, pa le fèt ke te gen yon batay, nèg Savyen yo pote boure, yo jwenn yon jenn gason, yo touye l inosamman. Epi yon ti tan apre. M ta kapab di, yon jou aprè, se tou pa nèg Jan Deni yo ki kenbe sitwayen sa ki di ke se antèn l ap bay. An nou fè yon ti gade videyo a. Gade nan vòs sa pou wè. Men sa ki pi mal la sè ke nèg yo fin tire l epi yo simen manchèt. Donk, videyo sa a m ta kapab di l gen yon kruyote sovaj. Se la barbari. Se la kriminalite dan la dènyè dimansyon. Nou fini pa wè degre mechanste moun sa yo. Kòmsi pou jan de bagay sa yo ap pase nan peyi Dayiti. Ou gen yon premye minis ki pa janm di anyen. Se kòm si la repiblik ap mache. Anyen pa di l anyen. Popilasyon an lage pou kont li. Popilasyon an pa gen moun ki pou pale pou li. Nou wè sa k pase nan Site Solèy. Nou pral vini toutalè ak yon bilan ki pa egzostif pa rapò ak batay Site an. Men nou ta kapab di gen prèske 300 moun ki pèdi lavi yo. Nan kad batay sila, bandi ak inosan n ap tounen sou Site Solèy. Men, mesye, alò mesye dam ki nan gouvènman an, jan de imaj sa yo, yo pa rive sou nou? Paske m pa kwè nou pa wè imaj sa yo. Si nou pa ta wè yo konnen ke nou pap viv nan peyi a menm. Paske lè se dirijan ou ye, ou gon jan pou konpòte w, ou gon jan pou ye, ou gon jan pou ap veye sou popilasyon w. Ariel, wap veye sou popilasyon an? Minis jistis, nap veye sou popilasyon an? Minis enteryè, chèf de la polis paske. Se nou menm ki Nan CSPN nan, Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, nou pa fè anyen. Donk, nou kite moun ap tonbe nan peyi a, pasi pala, agòch adwat, anyen nou pa janm di. Ò, sa k pi fè m mal, lè gen yon katastwòf aletranje, lè gen yon fiziyad ki fèt nan yon peyi etranje, lè yon bagay ki pase nan peyi etranje, premye moun ki la, ki pou twite, oubyen pou fè deklarasyon, Se Ariel Henry. Finalman pèp Ayisyen, m ap mande m èske nou pa konprann jwèt la? Ariel c'est un étranger pour nous. Ariel c'est un occidental ki li menm vin fè djòb patwon li yo. Nou menm pèp Ayisyen, n ap kreve e n ap kontinye kreve. E m pa konn kilè sitiyasyon an ap chanje pou nou. Kòmsi. Tande byen mezanmi. De gwoup ap batay, gwoup sa gen chans li pote boure sou yon pati nan teritwa lòt gwoup la, li jwenn yon jenn gason ki pa konn nan manyen zam, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yo touye l e yo koupe tèt li. Nou te wè nan emisyon m fè yè lan, kote ke moun yo ap kriye, yo jwenn jenn gason an san tèt. Sa vle di yo alatèt yo. Epi, yon ti tan apre, se gwoup advès la li menm ki ap lachas e li jwenn yon sitwayen, li di ke sitwayen sa se li menm k ap bay antèn sou nèg Jan Deni. Yo pran l, men sa yo fè avè l la. Ayayay! Bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Mwen menm a chak fwa yon nèg. ou fè deklarasyon, oubyen ou voye yon mesaj ban mwen pou atribye m ak yon gwoup de gang, m panse ke ou mechan anpil. Tankou yè, gen yon sitwayen ki voye yon mesaj sou telefòn mwen, li di ke, a, se gwoup gang w ap defann ou menm, m wè se Izo w ap defann. Men wè sitwayen sa a, sa k bèl la? Nimewo telefòn li se etranje. Walma ou nan peyi etranje. Se pa vre? Paske peyi a pa bon. Mwen menm m ret ladan l. M ap goumen. M ap batay. M ap mande nèg yo pou yo antann yo. Men, ou kanpe, ou di m, se gwoup gang m ap apiye. Enben ban m di w, si se atitid sa nou gen, peyi a p ap janm chanje. Paske, m gen enpresyon menm ou menm ki fè deklarasyon sa, pou ou Ariel se yon bon moun. Èske w pa konprann? Pou ou, petèt lòt gwoup gang Kem pap sipote a se bon moun ki ladan yo enben nou pap janm chanje nou pap janm avanse lè pa egzanp G9 fè yon masak nan site solèy wap bat bravo eh sa vle di depim dil m kont G9 lè pa egzanp Gabriel ap fè yon seri de egzaksyon nan site a depim denonsel mwen nan G9 ayisyen konprann m tou sinyalew. Sa vle di ou paka nan kontak mwen ankò menm. Si w fè yon kòmantè sou chanèl la, m kite kòmantè w, m kite lòt moun reponn ou. Men depi se sou telefòn pa m nan, 33 26 64 20 an, ou voye mesaj sa, m tou bloke w. Paske jan peyi a ye la, m paka okipe moun k ap fè lapati mache, k ap di vye pawòl. Paske se yon peyi nou bezwen fè. Tankou jan Zo Ti David toujou di sa, Se peye nap fè. Men sa fèm mal poum wè gon seri de moun kap pale pou peyi a ebyen se yo menm ki bèt sovaj. Nou mechan. Nap kite w avèk envite du jour nou, Manuel Yves ki pral fè le pwen avèk nou. Bonjou Monel koman nou ye? Bonjou Yves Manuel, bonjou Ayiti, bonjou Diaspora. Se avèk plezi pou nou resevwa w nan espas la, Monel. Peyi a ap viv yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Dabò, kòm sitwayen, kijan w konprann sa k ap dewoule nan peyi a sètansi? Bon, gen yon klima ensekirite nan peyi a, yon klima de terè. E m ap voye yon mo spesyal a tout moun Site Solèy, moun Matisan. moun Gran Ravin, moun Kwadèbouke ki viktim sa a parèt san repons e leta a parèt enpuisan pou kapab rezoud kriz lan notaman fenomèn ensekirite a Anpil moun kritike leta ki pa fè entèvansyon anndan Sahel depi ke gwoup ame yo ap afwonte. Kisa ou panse ki ta kapab anpeche otorite konsène yo yo fè dè entèvansyon e ede la popilasyon sivil ki pa kapab ankò? Yves Manuel, M ap raple pou ou ke otorite Eritye, pa pou otan yo erite de pwoblèm nan ke yo pap rezoud yo gen pou responsabilite rezoud pwoblèm nan men li klè ke pou ap fè jefò pou kapab rezoud pwoblèm sa a paske yo fè demand mwayen, yo fè yo voye mande yo yo ale fè acha dè ekipman pou polis la e nou panse ke sa ka pote yon souf a sa. Men m ap di w Manyèl Iv, kriz politik la jwe yon gwo wòl nan dejenere. e kesyon sekirite nan peyi a. E mwen kwè ke tan ke pa gen yon dyalòg ki fèt nan peyi a, tan ke tout aktè pa dakò chita ansanm pou rezoud kesyon ensekirite a, p ap genyen yon solisyon avèk kriz la. Tout moun, tout sektè dwe chita dyaloge pou kapab rezoud kriz sekirite ki gen nan peyi a. Donk kriz lan pa ka rezoud an deyò de yon dyalòg ki enkli tout kouch nan sosyete a. Men sa fè lontan wi n ap mande dyalòg, n ap mande dyalòg. Toujouzetil, otorite konsène yo poko konsyan de nesesite pou yo dyaloge franchman Paske m di franchman, gen plizyè tantativ de dyalòg ki fèt deja, men nan dyalòg sa yo, ou plis wè nèg yo ap batay pou priyorize enterè patikilye olye ke yo ta priyorize enterè nasyonal la. Bon, m pa vle di ke otorite yo pa vrèman enterese a dyalòg, mwen m kapab di konsa ke an demokrasi, dyalòg pa janm sispann fèt. E dyalòg fèt a repetisyon, Dyalòg dwe kontinye fèt chak jou, youn dwe dyaloge ak lòt, youn dwe mache sou lòt. M kapab di konsa ke gen yon komisyon ke Premye Minis Ariel mete sou pye e komisyon sa a ap mache rankontre tout sektè nan peyi a pou ke yo kapab jwenn yon sòti nan kriz la. E mwen ankouraje tout aktè nan peyi a al chita ansanm pou ke nou kapab jwenn yon solisyon. Ariel li menm sèl pa kapab gouvène paske Ariel pa genyen lejitimite pou kapab jere pouvwa li menm sèl se pa nan eleksyon Ariel t ale pou di ke li gen li gon pouvwa nan menl se yon sikonstans se yon sitiyasyon ki mete Ariel kotel ye a e se pa Moun ki la yo tou ki anfas Ariel yo pa genyen lejitimite popilè non plis pou kapab di pou Ariel ba yo pouvwa a. Paske se pèp ki bay lejitimite. Se pèp ki bay lejitimite. E si yon moun ta di jodi a pou Ariel ta remèt ta remèt e kle a, ta kite, kiyès moun l ap bay pouvwa a? Kiyès moun l ap remèt pouvwa a? Men pou tout sa yo pale se nan yon dyalòg. Se nan yon dyalòg ki pou fèt ant Ayisyen e fòk tout sektè dakò chita ansanm pou ke nou kapab jwenn yon sòti nan kriz la. Chita avèk Ariel ki sou pouvwa pou ke nou kapab jwenn yon sòti avèk kriz la, mwen m panse se pi bon mwayen, se pi bon mwayen k ap pèmèt nou sòti nan kriz la. Bon, e èske n kapab di gon liyè despwa an si konsène posiblite pou nou ta sòti nan kriz la piske nou wè gwoup Montana avèk gwoup Ariel yo tanmen yon rawonn de negosyasyon e yo antann yo sou sèten pwen? Èske ou optimist parapò a issu, au terme de ces discussions, au terme de ces négociations politiques? Bon, mwen wè ke negosyasyon ap dewoule trè byen. Tout bagay ap pase trè byen jiskaprezan. E mwen felisite tout aktè yo ki konpòte yo tankou moun responsab, kòm dè lidè responsab. E mwen felisite kit Montana, kit ekip Ariel Henry, kit 11 septanb. E mwen ankouraje frè Pèny yo ale chita ansanm e lòt sektè nan peyi a ale chita ansanm pou ke nou kapab di tèt nou men sa nou vle pou Ayiti. Paske two lontan nap di se entènasyonal, entènasyonal, men se nou menm Ayisyen ki kapab pran desten nou an men. Se nou Ayisyen ki dwe pran desten nou an men. Se pou sa mwen mwen fon apèl avèk tout sektè nèt nan peyi a, chita ansanm, dyaloge ansanm pou ke nou kapab jwenn yon sòti nan kriz la, paske anfèt dyalòg ki la a, pote espwa. Li pa fasil Yves Manuel pou ke ayisyen bat bravo pou dyalòg. Ayisyen plis kwè nan zen, plis kwè nan chire pit, paske an fèt depi plizyè ane ajan divizyon yo kraze peyi a nan pwone de diskou nèg anwo nèg anba ki pa chita sou ki pa ki pa chita sou anyen de pozitif pou peyi a e mwen ankouraje mwen ankouraje ke moun sa yo sispann avèk diskou sa yo paske diskou sa yo p ap rann sèvis a popilasyon ayisyèn nan li p ap rann sèvis avèk peyizan yo li p ap rann sèvis avèk moun site solèy ki bouke anba ensekirite a li p ap rann sèvis avèk moun kwadèboukè ki bouke anba ensekirite a Li pa p rann sèvis avèk dyaspora ki anvi antre nan peyi l, men ki pa kapab ki pa kapab antre nan peyi l paske li pè, paske pa gen sekirite nan peyi a. E mwen ankouraje tout aktè dyaloge ansanm, sere sere men ansanm, kole zepòl ansanm pou ke nou kapab soti nan kriz la. Sèl pwoblèm ki genyen nan kad diskisyon yo, e mesyedam yo poko fin mete yo dakò Pou ta enkli yon laj evantay de sektè nan diskisyon yo. Bon, gen moun ki estime peyi a bezwen sipò, bezwen asistans tout pitit li, ide tout pitit li nan kad rechèch solisyon. Li pa ta fin elegan pou diskisyon yo rete sèlman ant ekip Ariel e ekip Montana. Fòk Yo ta enkli, dayè gen plizyè lòt enstans ki gen de pwopozisyon de sòti de kriz, fòk yo ta mete moun sa yo sou tab diskisyon an. Ki jan ou menm ou konprann jan de demand sa yo? Dyalòg la dwe enklizif e li dwe fèt avèk anpil senserite. Tout sektè, tout aktè nèt nan peyi a, tout Ayisyen, kit ni sa ki ap viv sou teritwa a, ni sa k ap viv andeyò peyi a, dwe enkli nan dyalòg la. Tout sektè ki òganize, tout gwoup ki òganize dwe pran pa nan dyalòg la, paske yo konsène pa sa ki gen nan peyi a, paske yo konsène pa kriz la. Grangou ki gen nan peyi a touche tout moun. Ensekirite ki gen nan peyi a touche tout moun. Sa k ap pase la a, pèsòn pa epanye. E, Yves Manuel, si aktè yo refize dyaloge, sa k ap vin la a ap pi grav. E pèsòn p ap kapab anpeche l rive, sèl fason pou yo anpeche l rive, se chita sou tab dyalòg la pou nou jwenn yon sòti nan kriz la. Paske nou prale vè yon eksplozyon. e sa ki ka e sa ki kab koute chè avèk ni aktè politik yo, ni aktè ekonomik yo e ni popilasyon an ki inosan. Paske lè sa a pral gen yon revolisyon ki pral fèt nan peyi a ki pral di popilasyon pral di yo bouke, yo pa kapab ankò e lè sa a pèp la pral pran pral pran desten yo an men. E lè sa a kiyès moun ki pral viktim? Se moun nan sektè ekonomik lan. se moun nan sektè politik la, se klas politik tradisyonèl la, se yo ki toujou la, ki pa bay espas ase avèk jenès la, ki pa bay espas ase avèk fanm yo, ki pa bay espas ase avèk peyizan yo. Jodi a, dyalòg la dwe enklizif, li dwe enkli tout sektè. nan peyi a. Ou sot di talè a Moyenel Jean e ou an dezakò a sila yo kap mande depa Premye Minis Ariel Henry pou absans de rezilta puiske 1 an, près d'un an sou pouvwa a, te gon ansanm de tach. ke li te dwe akonpli malerezman li pa akonpli yo, moun yo estime li echwe, meyè fason an se ta rann ke li anfèt pa kapab ankò, rann li kont ke li pa kapab ankò, e remèt kle a pou pèmèt 2 lòt gwoup moun ki gen 2 vizyon pou peyi a vin pran rèn peyi a. Poukisa ou menm ou pa dakò aske Ariel Henry li ta demisyone e fasilite la tach a dotre pèsòn? M gen yon kesyon m ta poze moun sa yo. Remèt kle a a kiyès? Remèt kle a a kiyès? Paske jodi a la, kriz ki gen la a, konstitisyon an pa t prevwa kriz sa. E pa genyen yon, konstitisyon an pa pèmèt, pa bay posibilite pou ke nou jwenn yon isi nan kriz sa ki la a. Mentnan, lefètke konstitisyon an pa bay posibilite sa a, Se dyaloge pou nou dyaloge ansanm. Men si ou pa dakò avèk Ariel Henry, se al chita sou tab la avèk Ariel Henry, diskite avèk li, avanse agiman ki solid, ok, ki fonde, pou di 1, 2, 3, 4, ou pa kapab dirije, e se nan dyalòg sa a ap genyen yon solisyon k ap sòti. Men si ou di Ariel Henry pa kapab, epi ou pa dakò al chita, dyaloge avèk li pou esplike l ke l pa kapab, Men, so, kòman sa pral fèt? Kòman sa pral fèt pou ke ou di moun nan remèt kle a? Eske Ariel Henry pral aji kòm yon moun ki iresponsab pral voye kle a nan lari pou nenpòt moun pran kle a antre antre antre nan primati a? Mwen kwè ke dyalòg se sèlman isi. E kamarad, frè ak sè m yo ki poko rejwenn tab dyalòg la, e li bon popilasyon ayisyèn nan mande yo Chita sou tab dyalòg la, ale sou tab dyalòg la, e paske se sèl sa k ap pèmèt nou jwenn yon solisyon avèk kriz la. Popilasyon an fatige nan manifeste, popilasyon an fatige nan boule kawotchou, paske sa yo pa bay rezilta. Men anfèt tou, Ariel Henry dwe konpòte l kòm responsab. nan tèt peyi a. E gen anpil moun ki estime ke Premye Minis Ariel Henry pa fason ke l ap aji se tan l ap fè pase pou ke li kapab pèpetye l davantaj o pouvwa. Nan lekti pa w, èske w estime ke gen yon volonte reyèl de la part du PM pou ke nou ta vini jwenn yon solisyon a kriz lan, eske ou pa pataje lide ki ta lese konprann ke Ariel Henry ap fè tan pase jis pou l pèpetye l o pouvwa? Bon, m pa ka di sa. Paske moun sa yo k ap di sa pa kab pwouve sa tou. Yo imajine yon bagay, yo di l. Men nou pa kapab ap sipoze, nou pa kapab ap imajine. Donk èske w sime ou menm ou panse Ariel Henry li fè èv ki vay? Jiska la prèv di kontrè, mwen konstate ke Ariel lanse dyalòg, mwen kwè ke li de bon ton pou tout aktè nan peyi a. Vin sou tab dyalòg la pou w diskite, dyaloge avèk Ariel Henry. Kisa ki ta dwe priyorite dè priyorite nan kad diskisyon sa yo? Kisa w ta swete mesye yo mete aksan pou ta jwenn yon solisyon konsansyèl ke peyi an ap tann nan men yo? Kesyon ensekirite a fondamantal pou pèp la. Kesyon eleksyon an fondamantal pou pèp la. Paske an fèt, nou bezwen de dirijan ki soti nan eleksyon. E mwen kwè ke mwen gen yon ti dezakò avèk kèk aktè nan peyi a ki ap pale de refòm konstitisyonèl. Mwen pa kwè yon pouvra tranzisyon gen lejitimite ase pou kapab fè yon refòm konstitisyonèl oubyen chanje konstitisyon an jan yo vle fè l la. E mwen kwè ke se yon moun ki genyen lejitimite, ki gen konfyans popilasyon an ki kapab antame yon tèl pwosesis. Mwen ankouraje aktè ki sou pouvra yo. e aktè kap dyaloge yo pou mete aksan sou sekirite a ki se paske popilasyon an bezwen vakye a okipasyon ki se priyorite popilasyon an e mete aksan osi tou sou kesyon chomaj ki gen nan peyi a men anfèt tranzisyon pap kapab rezoud chomaj la men pwogram asenisman an kapab pèmèt pwogram sosyal kapab pèmèt Nou soulaje mizè pèp la. Paske moun nan Site Solèy, moun nan Kwadèboukè, nan tout peyi a, jalouzi, matisan, gon grangou deyò a, grangou a rèd anpil, yo pa kapab ankò. E pa genyen travay nan peyi a. Men pou gen travay tou fòk gen bon jan sekirite. Pou gen sekirite fòk gen dyalòg. Tan ke gen kriz politik, Tanke gen kriz sosyal, se kriz politik yo, kriz sosyal yo ki sou, kriz sosyal la souvan dekoule de kriz ekonomik, depi gen kriz ekonomik ap gen kriz sosyal siman. Men pou tout sa yo rezoud, fòk ke gen yon dyalòg ki fèt nan peyi a. E yon dyalòg sitou, Manuel, ki sensè. Se pa yon dyalòg mètdam kote moun ap tounen an won, moun ap ap fè jwèt Malis ak Bouki nou nou vle yon dyalòg ki sensè e Ariel Henry dwe voye sinyal klè bay popilasyon ayisyèn nan ke li bò kote l Ariel Henry dwe montre popilasyon ayisyèn nan ke li kanpe bò kote l e ke li se yon moun ki responsab li se yon dirijan ki responsab mwen kwè ke Ariel son moun ki responsab mwen kwè ke Ariel son moun ki responsab men. M ap soulinye atansyon w e Emmanuel. Jodi an la, nou gen yon pouvwa e nou gen yon pouvwa ki gen des aktè e ke popilasyon an pa fè konfyans e gen des aktè e nan nivo ULCC, gen des aktè nan nivo UCREF, gen anpil lòt kote nan leta a e Minis Enteryè, Ministè Jistis, Polis la de kriye nan zye popilasyon an, yo pa fè polis la konfyans paske an fèt polis la ganserize, paske an fèt polis la jodi a la polis la pa gen diferans ant polis la e bandi yo, lè popilasyon an wè yon polisye li pi pè ke lè li wè yon gwoup ame. Mwen kwè ke gon travay ki gen pou fèt nan sosyete a e Premye Minis lan ki se chèf CSPN li gon travay pou l fè avèk Direktè Polis la pou kapab remete konfyans, fè popilasyon an gen konfyans nan Polis la. Paske popilasyon an pa fè Polis la konfyans. E pa kapab genyen sekirite san pa genyen sekirite andan polis la. San pa genyen konfyans. Jisteman, e ou sot soulinye l talè a, e fòk se tout pitit peyi a ki dyaloge nan jan sitiyasyon an ye la. E konstitisyon an pa ka bay repons la. Donk se dyalòg, se yon konsansis. E èske ou dakò pou nou rete nan monosefalite a, gouvènman a yon sèl tèt lan? Bon, nan kad diskisyon sa yo, èske oubyen ou ta swete kanmenm nèg yo antann yo sou posiblite pou n ta genyen yon egzekitif bisefal? M ap dakò avèk tout solisyon k ap sòti nan dyalòg sensè ki dwe fèt yo. Kèlkeswa solisyon ki sòti nan dyalòg k ap fèt la yo, depi li reflete pozisyon majorite ayisyèn nan, depi li reflete pozisyon, li reflete bezwen popilasyon ayisyèn nan, mwen dakò avèk li. Jodi a, m pa ka rete di konsa ke si m dakò ak bisefal, si m dakò avèk monosefal. Se dyalòg la k ap di kisa nou tonbe dakò sou li. Mwen menm kòm aktè politik, kòm aktè ki sou teren an, m pa ka pral di m pa dakò ak monosefal, mwen dakò avèk bisefal. M pa kwè sa. Mwen menm. Mwen kwè de preferans se nan chita ansanm pandan nou chita ansanm nap di men sa nou dakò. Men w ap dakò avè m Monel Jean e ou konn wè genyen diskisyon k ap fèt epi chak nèg gen ti solisyon pa yo nan pòch yo e yo pa vle tranzije ou konprann e se sa k fè w wè a chak tan Gen echèk nan diskisyon yo. Pa gen, kòm si nèg a gen yon ide tout fèt, li pa vle pou ide sa a, yo debat li, li vle pou l enpoze, e lòt gwoup lan li menm li pap dakò. Donk mennan fòk ta genyen, ki jan m te ka di sa, yon minimòm de depasman de la pa de sèten aktè. Mea culpa. Wi, jisteman, ke yo pa fè vrèman, nèg la prefere ap defann sa l kwè a, sa l genyen kòm solisyon, fòk se li k pase, youn pa vle tranzije. Donk, Eske w panse sèt fwa si nèg yo ap alawotè, hein, gon seri de sakrifis, hein, pou fè pou nasyon an nan pèspektiv pou nou ale? Pase tout tan n pa ka jwenn konsansis, nou pa ka mete n dakò sou ansanm de pwen, donk n ap rete la e popilasyon an ki nan mizè l lan, l ap kontinye rete nan mizè, donk peyi a ap depafini chak jou, alòske aktè yo, yo, yo te ka fè yon minimòm Ou konprann? De sakrifis pou pèmèt nou avanse e nou sòti nan sitiyasyon difisil nou ye la. Bon, mwen ankouraje aktè yo pou yo konpòte yo kòm lidè responsab. E, konpòte yo kòm lidè responsab, yo pa dwe chita sou enterè mesken yo. Yo dwe dabò gade bezwen popilasyon an, yo dwe dabò gade kri, tande kri popilasyon an. paske popilasyon an di l fatige. Popilasyon an pran an otaj pa gwoup gang nan tout peyi a. Sa a, se sa popilasyon ap mande dirijan yo. Popilasyon ap mande libète pou l sikile nan peyi a. Popilasyon ap mande manje pou l kapab manje. Popilasyon ap mande, an fèt, pou ke gen bon jan eleksyon ki fèt nan peyi a. Pou gen bon jan eleksyon fòk gen bon jan KEP. Pou gen bon jan KEP, fòk gon dyalòg ki fèt, sensè, e fòk chak aktè dakò fè mea culpa. Fòk chak aktè dakò mete enterè pa yo de kote e mete enterè pèp la o sant dè choz. Men sa popilasyon an mande aktè yo. Jodi a, m pral di w e Manuel, ou kapab menm jan avèk mwen wè ke popilasyon ayisyèn nan pa janm vote yon moun ki soti nan klas politik la. Se paske an fèt, yo pa fè vrèman okenn aktè, okenn politisyen ayisyen konfyans nan peyi a. Paske m. Politisyen sa yo pa janm aji kòm de responsab. Men, m kwè ke se yon chans ke yo gen devan yo la pou yo pwouve ke yo se de aktè responsab, yo se de aktè ki, yo se de lidè ki sousye de, de byennèt pèp la, e yo pral poze de aksyon de bòn fwa. E aksyon sa yo popilasyon an la avèk plim ni lap pran nòt. Bon, men nan an se konsèn renouvèlman biwo, manda biwo entegre de Nasyon Zini nan peyi a, kijan ou analize desizyon sa a? Sè le renouvèlman de lechèk kontini. Sa vle di kisa? Sa. Si w ale nan rezolisyon Konsèy de sekirite a pran yon rezolisyon, si w ale nan atik 1 an, ou pral wè li pale de sekirite, eleksyon, ranfòseman sistèm jidisyè a, rediksyon gwoup gang yo. Men, anfèt, tout peyi a wè ke. Li pale de stabilite politik e ou pral wè ke pa gen anyen nan sa yo ki di la yo ke BINUH arive reyèlman fè. E youn nan pi gwo sèvis ke BINUH rann popilasyon an, se ke li di kesyon kowalisyon gang yo se yon bon bagay pou peyi a. E sa ki domaj. Sa ki sa se se sa ki regretab pou popilasyon an. Ke se konsa BINUH wè bagay yo. Mwen kwè ke e BINUH pa gen pa gen anyen reyèlman ke l kapab fè san ke e e e sosyete sivil la, klas politik la Elit entelektyèl peyi a pa deside pran desten peyi an men. BINUH pa ka fè sa pou nou. BINUH pa kab pote, BINUH pa kab pote pwogrè, pwogrè pou nou. BINUH ap defann enterè entènasyonal la, non pa enterè Ayiti. Men se nou menm Ayisyen ki pou di BINUH men sa nou vle. Men anfèt. BINUH aji san nou. E l pa aji nan enterè nou. Jodi a mwen menm, mwen kwè ke nou dwe, nou menm Ayisyen, jwenn yon solisyon avèk pwoblèm peyi a. E lè sa a, entènasyonal la ap akonpanye nou. reyèlman sou wout pwogrè a. Men si nou refize nou menm pran wout pwogrè a, entènasyonal la pap pote l pou nou. Donk sètadi ou pa kwè ke avèk manda sa a, desizyon sa a ki pran, sa kapab ede a ranfòse lapolis nasyonal, ede lapolis a demantle lè gang ki ap bay pwoblèm enpepatou nan peyi a? BINUH te toujou la. depi kèk tan, e pa jodi a l pa ret nan peyi a. W ap dakò avèk mwen ke youn nan sa yo pa janm fèt. Kesyon e polis la, ranfòse polis la, sistèm jidisyè a. E m pral di w bagay, pandan BINUH la sou teren an, enstabilite politik la monte men wote. BINUH anba je l la, yo asasinen yon prezidan sou pouvwa. Jiskaprezan, BINUH pa fè yon ankèt, pa fè yon rapò sou sa. Pou ki rezon? Hein? Kote ekip anketè BINUH yo? Jiskaprezan, BINUH pa ankouraje ke genyen yon yon pwosesis, ke genyen yon akselerasyon nan dosye sa. Men anfèt, m pral di w, Manuel, ke jodi a, e mwen menm kòm jèn gason k ap fè politik, mwen kwè ke si ke nou ta fè yon ti kout je gade istwa sa k te pase nan peyi Chili, nou kapab konpare l ak sa ki pase ann Ayiti. E la kesyon de Salvador Allende. Salvador Allende ki te prezidan Chili ki te eli an novanm 1970 e misye se te yon boujwa li se te yon boujwa misye medsen yon medsen yon boujwa medsen misye patisipe nan vi politik peyi l e misye pral gen yon pakou politik misye pral. patisipe nan kreyasyon Pati Sosyal, Sosyalis, Chilyèn e misye pral pran pral vin depite, li pral vin minis e misye pral vin rive Sekretè Jeneral Pati Sosyal, Sosyalis, Chilyèn e misye pral rive opouvwa kote ke misye ta pral fè yon revolisyon pa lèzin. e misye mouri. Men, lè yo t ap atake prezidan an, lè Pinochè atake, ansèkle pale a, prezidan an mouri. Men, apre sa, yo te atake tout patizan misye yo. Men, sa ki parèt biza pou mwen, sè ke Jovenel Moise mouri lakay li e ke malgre misye mouri lakay li aprè gon premye minis ki di tout bagay sou kontwòl. Pa gen yon minis, yon direktè jeneral ki panike. Men lè w ap gade revolisyon kibèn, revolisyon sandinis, revolisyon chilyèn ki fèt avèk Salvadò kote ke ki te kanpe nan wout, Men moun sa yo lè wap gade patizan Salvador yo te yo te pèsekite. Mentnan si ke prezidan an mouri pa gon minis ki kouri kite peyi a. Pa gon minis ki te panike nan moman an. Sa vle di sa l vle di a. E jodi a, e mwen mwen gon gwo diferans, pou ke mwen pa di konsa ke, e avèk moun ki rele tèt yo jovnelis yo. Kòman se fè til ke ou te sou pouvwa a, ou te chèf CSPN, ou te la pou te kab kòmsi garanti sekirite popilasyon an. Y konpri se ki te prezidan. Ou pa rive fèl jodia wap mande jistis pou li. Wi nou vle jistis pou prezidan. Men ou menm mwen vle konnen tou pou ki rezon ou pat asime responsabilite w. Jodia mwen kwè ke fok yo pa fè pèp ayisyen an sa. Gen de nèg jodi a k ap mande jistis, k ap mande jistis pou Jovenel Moïse e ke tout pèp ayisyen an vle jistis pou Jovenel Moïse. Men gen de moun mwen kwè ke kòm lajistis yon ti jan lan sou dosye sa, mwen kwè ke si gen yon bon jistis k ap fèt, gen de kesyon ki ta dwe poze. Paske anfèt, m ap souliye pou ou Manuel, ke chak moun gen yon nivo de responsabilite. Lè w se dirijan, ou se chèf CSPN, ou gen direksyon polis la ou sou tèt li, ou gen minis enteryè, gon sèvis ransèyman ki ki a dispozisyon w, leta mete mwayen a dispozisyon w kòm chèf CSPN, ou la pou kapab bay popilasyon an sekirite, ou echwe a misyon w, Ou pa rive bay popilasyon an sekirite, ou pa rive non pli bay premye sitwayen peyi a sekirite. Jiskaske yo rive asasinen l sou pouvwa a. Kèlke minit aprè oubyen kèlke zè aprè, ou fè yon deklarasyon di tout bagay sou kontwòl. Men, jodi a mwen kwè ke lè yon nèg ou sou pouvwa, ou gon misyon e si ou pa rive akonpli misyon sa fòk ou dakò ke ou echwe. An giz de konklizyon, Monel Jean, e se ki prensipal atant ou pa rapò a manda vini 1 an l gen pou l fè ankò a la? Mwen ta swete ke yo ke aktè. Aktè entènasyonal yo akonpanye BINUH avèk yon misyon de pè ki kapab genyen yon oubyen yon polis miltilateral. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir que vous appréciez le travail.